Koripsyon mete an danje demokrasi, gouvènans ak dwa moun. Li afebli enstitisyon piblik ki se fondman yon sosyete jis epi ekitab. Nan peryòd eleksyon, zafè achte vòt elektè konpwomèt pwosesis demokratik la. Pi ta, nan palman, zafè achte vòt palmantè konpwomèt kapasite pou yo reprezante nou nan tribinal Zafè delenkan k ap achte trankilite yo ak yon kòb anba, konpwomèt kapasite jij yo pou rann jistis. Peyizan ak fanm pami moun ki pi ekspoze a koripsyon. Poutèt esklizyon jeyografik ak esklizyon sosyal yo soubi nan sosyete a, li prèske vin enposib pou yo jwenn pwoteksyon lajistis pou dwa yo respekte. dwa ekonomik pou yo gen yon travay ki pèmèt yo viv nan diyite, dwa sosyal pou yo viv nan yon sosyete kote tout moun rekonèt yo kòm moun, dwa kiltirèl pou yo reprezante nan sosyete a kòm sa dwa, pou komedyen pa pran yo fè vye blag ak yo pou fè moun ri. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou anba tab pran achte pou pataje eksperyans ou.